Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Yon dife eklate nan komin Petyonvil daprè eleman enfòmasyon yo se yon batiman ki ta konsène pa ensandi sila ki deklare nan maten lendi 13 fevriye 2023 batiman sila ki pran dife nan komin Petyonvil daprè enfòmasyon yo Dife sa a pwovoke anpil dega men pa genyen moun ki pèdi pou kouwèlye la. Ensidan sa a pase bò zòn 11 è 30 nan maten lendi 13 fevriye 2023 kote yon kay pran dife nan Petyonvil, pli presizeman nan Sent Terèz kote rezidan nan zòn nan lanse yon SOS bay sapè ponpye nan komin nan yon mannyè pou te kapab metrize dife sila suit ak eksplozyon Yon bonbòn gaz pwopàn daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Dife a pwopaje nan yon kay nan zòn Senterèz nan komin Petyonvil, depatman Lwès peyi Dayiti. Se yon bonbòn gaz ki eklate daprè yon abitan ki menase lòt kay ki konstwi nan katye sila. An revanch, abitan yo menm te kouri vit lanse yon SOS bay sapè ponpye nan komin Petyonvil pou te kapab vin ede yo. Lapolis pral bat kòlèt li anpil paske genyen plizyè moun ki tonbe. Endividi, èske nou ta kapab mete bandi kòm kalifikatif pou yo? Ben écoutez on peut parler de réussite de l'opération Tornade 1. Men èske Tornade 1 an li konsène tout kote nan peyi an? Si yon polisye touye yon vòlè, se operasyon Tornade 1? Paske si lapolis te gen kontwòl moun sa yo ki te nan machin nan, yo ouvri kout zam, epi moun sa yo menm yo tonbe, èske se toujou operasyon Tònad 1? Bon, pa gen pwoblèm paske se lapolis ki ap fè travay li, men lapolis li menm la l pral respire an. Antouka sa se, se pa di gwo lo, se pa yon kout pokè pou lapolis paske lè la jisteman pou pwoteje e sèvi, on pè di bravo tou senpleman pa rapò ak anplè. e sitiyasyon ki gen pou kwèl ye la a, ebyen si de twa moun tonbe e aprè nou ta jwenn ke se bandi yo ta ye, ben franchman ou kapab di bravo pou lapolis. Ekoute, y a quelqu'un qui te plonge dans le silence. Vit, paske li menm tou l te manke mouri, lè li vin retounen nan vi piblik lan nou wè li pote yon plent, se te nan pakè. Men jounen jodi a la a. Afè ki konsène Arnel Belizaire, ebyen nou kapab rele afè sa a Radyo RCH 2000. Alò m pa menm bezwen di radyo a paske kant on di RCH 2000, se Radyo Kominotè Ayisyèn, se sa? 2000. Bon, gen yon litij la a pou moun ki bezwen pran tèt radyo a. Arnel Belizaire bezwen jere. kestyon administrasyon radyo aparaman e gen yon sèten de Saint Hubert paske ben on a estime ke Saint Hubert li menm dapre Anel se yon chèf on polisye pa gen dwa ap jere kestyon administrasyon radyo madam nan pale bon finalman maten an zen an te al debat sou karayb nou pral pèmèt ou tande Anel avan kap di Ki sa k pase a ojuste, e poukisa se li menm ki nan meyè plas pou revandikasyon l lan pase? Epi apre nou pral gen chans pou n tande Saint Hubert. M pa konnen ou menm ki kote w plase w, kiyès w ap bay rezon, kiyès w ap bay tò? Ann tande. M se yon pitit geto. M sot ba Pou m rive kote m rive an, m pa janm nan move zafè ak kikonk. Ak kikonk! Nan peyi sa a, moun ka pa renmen Anèl Belizè pou awogans li, men w pa ka di m nan vòlè, ni nan dwòg, ni nan kidnaping avè w. M pa nan sa k pa sa. Mwen sot nan prizon, gen yon pakèt moun k ap rele m ki di m, Mesye Belizè, Gon polisye an fonksyon ke madanm nan bay responsab radyo an kap fè nou abi. Gen anpil nan nou ki pa aji se paske ou toujou di ke ou pa kanpe anfas lapolis pou kèlkeswa rezon an, paske metye ou se metye dè zam li ye, si se pat lapolis ou te ka pa kote ou ye a. Mwen ekri madan Lamòt, m di madan Lamòt tande, Gen twòp deriv k ap fèt nan radyo a paske depi ou di RCH ou wè Arnel Belizaire. Yon polisye an fonksyon pa kapab ap jwe wòl pdg radyo a. Non sèlman li kontrè a la lwa men m gen twòp plent ki vin jwenn mwen kote non sèlman nou ap aji dèyè do la lwa e men n ap aji an gwo ponyèt tou. Lè w bay yon jounalis sispansyon paske w gen yon pwoblèm ekonomik, jan ke yo te ekri m nan, lè w ap repran moun, w ap retounen, ou pa ka al pran nouvo moun. Se moun ou te mete an disponibilite yo, se yo menm pou w rele. Si gen ladan yo ki pa vle retounen, sa se yon lòt ka ke li ye. E ke, bon, li te di m ke, vu les circonstances, e ke li te gen pwoblèm, se pa li ki t ap jere radyo a, se Saint Hubert. Chache yon lòt direktè ki se yon sivil, ke moun yo p ap panse ke y ap fè yo abi, mete nan tèt radyo a, lè sa a w al. Fè yo abi kòman? Èske se paske l polisye a l fè yo abi oubyen kisa l fè yo konsa? Bon, mwen menm, mwen di w ke moun yo di m ke chèf la fè yo abi paske li ba yo mizandisponibilite e ke lè l ap rerele, li pa rerele yo ankò, l mete yo tout deyò nan radyo a kòm anplwaye depi tou sètane. Mwen menm mwen di ke se kontrè a la lwa. Moun li fè travay ke yo pa peye. E se sa map di nou an mesye. Ou wè jodi an. Ke l polisye k fè sa fèt kanmenm. Non tande. An gwo ponyèt li fè l. Bon si moun nan di w si l pa polisye l tap gentan vanje a misye. Enben se paske l polisye a l pè lè misye fè l yon bagay. Ann pran yon lòt egzanp. E Pierre Renel René gon zanmi l ki te rele l ki di ke misye fè l travay li pa peye l. Mwen di, li rele m li di m Belizaire kòm mwen konnen ke kòman w ye nan RCH mwen menm m pa vle nan pwoblèm avèk chèf paske jodi an li pa bon sa Saintubert fè m nan. M travay men tout fakti mwen ok misye pa peye m. Mwen di misye bon kòm Pierre Renel René la ou di l ke ou byen avè l. m kwè ke li ka jistifye kesyon w ap di a, l ap ba w pale li menm tou. Mwen menm, mwen di madam nan, kòm depi w wè RCH ou wè Arnel Belizaire, lè w di ke se yon tè w te ban m kòb m achte, sa vle di ke Arnel Belizaire nan fwod. Mesye yo voye manda ban mwen. Mesye se Yon kòb li te ba w achte e ke w mete non w avèk tout non li nan papye tè a. Ok. Guerrier Dieuseul, ou se ti nèg Lamontay menm jan avè m, nèg Jakmèl. Ou te konn Yakimo. Ok. Lè medam yo vin nan klèb la, ou wè ke y ap plenyen paske soulye yo ap rantre nan sab la. Jodi a, lè w gade Yakimo, èske w pa wè ke li fè valè nou kòm ti nèg Lamontay ki desann ki vini? Sa vle di ke se, se, se twonpe m twonpe vijilans madanm nan m mete non m sou Yakimo tou? Madanm nan di ke lache tè nan men Toto. Tout peyi a konnen mezanmi. Bon Santo peti ki relasyon Arnel Belizaire gen avèl kisa bon Santo peti ban mwen oubyen vann mwen pou kem reyalize. Gen enjenyè Chandler ki te genyen yon pwojè. Misye pa t gen espas pou l te egzekite pwojè a, l pale pwojè a devan m. E m tèlman apresye pwojè a, mwen di men Chandler men, si m reyalize sa, se yon bon bagay lapyè wi, men kòm papi t ap ban m tè, m po t ko gen lajan pou m te fè swivi yo, kite m al pran tè sa, alalong m a fè l. Se Tè Boutilye a se yon pwojè pou nou te fè sit debèjman pou dotre radyo e televizyon ki pa gen espas de tèren anwo a. Lè m nan prizon, madanm mwen di m ke l ap bare tèren an pou nou kòmanse pwojè a. M di l, a pa gen pwoblèm. Kiyès ki madanm ou an? Pale nou byen Guerrier. Madan Lamothe se te yon. Madanm mwen m te avè l nou t ap fè de pwojè ansanm. Jodi a m wè moun yo ap pale de Ayiti k ap plonje nan twou men yo menm y ap plonje tèt yo nan twou an tou yo pa rann yo kont ke si yo santi se yo k koz Ayiti jan l ye a. Kouman w ta fè vle yon moun ou fè tout tan sa a ap viv avè l l ap pwodui ansanm avè w nou gen tout sa yo ke n reyalize ansanm. Kèlkeswa divèjans ke w te ka genyen avè m, ou pa ka kite ni voryen ni opòtinis k ap fè w di betiz nan figi moun, ou pa menm jennen ak tèt ou pou w di ke ou voye 25 mil dola mezanmi bay Arnel Belizaire pou achte 9 oubyen 11 santyèm de tè. e Boutilye mezanmi. 25 mil dola e ke l twonpe vijilans ou li mete non l sou tè a. 25 mil dola mesye. Prè de 12 santyèm de tè a Boutilye. Sa vle di ke lè moun nan di sa, moun ki pa konnen k ap tande ap di mesye Jeanel Belizaire frekan epi pou l ap fè move zafè sa a. Epi. Kòmandan an pa menm santi l jene tèt li li menm, mwen di misye ke m pa anpeche w jwi paske lè w gon moun ou gon yon repitasyon ki doutez li ba w posibilte pou jwi men pa ekspoze enstitisyon ki fè de mwen sa m ye jodi an. Ou konnen legalman kòm enspektè de polis ou pa gen dwa ap jere yon radyo. Tout anplwaye yo di ke se paske w polisye ki fè w fè yo abi, ou ba yo miz an disponibilite lè y ap diskite avè w. ou menm ou pa nan pale avè ou just pran machine ou vire do ou ale paske se chef ou ye m di ou fon w ekate kò w di madame nan mete yon moun ki kalifye ki respekte les normes et la loi pou kapab dirije radio a mwen menm bon m pa nan kont avè w m gen problème mwen tou Guerrier men sa pa vle di ke map detwi yon jenn gason. Saint-Hubert konnen ke si m nan goumen kòm co-propriétaire de la RCH 2000, paske la lwa di men kòman pou w fè pou w kapab eritye de yon byen, se byen w fè a yon moun pou w ka eritye yon lòt byen. Jodi an m wè yo bay Patrick Moussin ak manti, Patrick pa menm rele m pou l di m Belizaire kòman w fè fèmen sit la vin kote m, paske moun yo mande m espas pou ebèje, vin di m poukisa k fè ke pè a te mete RCH deyò Ok nan sit legliz katolik lan. Mwen menm pati kap toujou rete frèm. Menm ka pa gen lajan men m gon non yo rele m Anel Belizaire depite Delma onorab depite Delmas la pa. Anel Belizaire pou n kapab rezime donk sa vle di teren sa ke w pran jij de pè e ke w fèmen an ou t achte l oubyen nou t achte l ou menm avèk Madan Lamòt donk se nou tout de ki gen non n sou papye sa. E li di ke li konstwi sou yon pati, donk li pa ekate posiblite pou ke w ta pran lòt pati a, men kote li konstwi an, ou pa gen dwa pou w fèmen l, paske teren an efektivman li sou non nou tou lè 2. Kòm kopwopriyetè, se sa m di wi Guerrier, e se sa m te di devan jij lan tou. Mwen di majistra kòm kopwopriyetè de la RCH 2000 genyen Yon iregilarite ke mwen menm m pa ta renmen k vin frajilize ni mwen menm ni madanm nan alalong paske jodi an yo tout ap fè pou lalwa pa respekte dèyè yo. Moun ki te di ke yo pap janm nan phtk ak pap al chita ak Jovenel jodi a ou wè yo k ap siyen akò ak phtk kòmsi jodi a phtk pa kriminèl yo pa vòlè. Mwen m pa vle tonbe nan sa. E se sa k fè m di madanm nan kòm jodi a se iregilarite k genyen se la e tout se dezòd nèt. Mwen menm yon nèg ka di m chimè, men w pa ka di m kriminèl, men w pa ka di m vòlè. M pa p vòlò w. Men kòm radyo a, depi yo wè RCH 2000 an Ayiti yo wè Arnel Belizaire, enspektè Saint Hubert pa ka rete nan tèt radyo a. Meton lòt moun. Lè l pa vle, m al devan jij lan, mwen di majistra, men menm m pa gen mal aji an gwo ponyèt a kòmandan an ni a madan Lamòt. Non sèlman e se madanm mwen ke l te ye, e se moun ke m gen anpil byen ke l fè avè m, e ke nou gen anpil byen an komen, kòm ko-pwopriyetè, m konnen lè bagay la dejenere, kijan ke mwen menm konsekans la ap rive sou mwen tou, m ap sinifye mesye an pou ke li kite sit la. pou radyo a ka kanpe jiskaske madanm nan mete yon direktè sivil. Rete la, rete la avèk nou. E piske ou site non Saint Hubert, li te vle reyaji. Men ban m kite ou tèmine Anel pou m kapab bay posiblite a Saint Hubert li menm pou l kapab reponn. Nou va ale rapid. Wi. Mwen di ke kòm mwen menm mwen rekonèt ke madanm nan se kopwopriyetè, Ke madanm nan mete yon lòt direktè l retire Sentibè. E tout tan ke se Sentibè ki nan tèt RCH kòm enspektè de polis, mwen di Bernard ke e sèl sa m ka fè legalman ke lalwa ban m dwa. Jij la di èske gen tout papye legal m ale yon jistifye e ke li di m Fòk ke mwen enfòme Enspeksyon Jeneral de Derive. Mwen di l ke m pa vle rive la akoz de madanm nan, paske Sent Ibèr gen pwoblèm pa l, m pa vle ke se pwoblèm pa m nan k vin agrave pwoblèm pa l. Li di m, Au vu de la loi, fò w fè l. Menm papye, mon frè, ke m depoze nan pakè a, Mete telefòn ou an sou mute, Mesye Sent Ibèr. Ou rete ou la pa bon. Lè w ap pale, w ap ale. Wè, menm retou ti papye ke m depoze nan pakè a, se menm papye a mwen sinifye enspeksyon jeneral. Mwen di, men poukisa m fèmen radyo a, se pou evite le pire pi devan. Kòm jodi an, moun yo ta vle fè m pase kòm sa k pa sa. Yo ekri, yo di ke yo pran, y ap yo avoka di ke se fwod mwen fè, madanm nan voye kòb pou m achte byen, m achte tout byen yo nan non m. Mwen di yo nan ka sa a, kòm mwen menm Arnel Belizaire m ap mouri, kèlkeswa jan yo fè lajistis la m ap toujou gen respè pou lajistis. Envite m lajistis pou fwod, pou abi de konfyans, pou eskwokri. Men pa gen nou youn ki ka louvri radyo a ni de fòs, ni de gwo pwen paske lalwa fè sa ke sipoze fè a. Mwen menm, m ap fini pou m di nasyon an, se vre, gen de moun lè yo an difikilte ekonomik, lè y ap mal viv yo fè nenpòt ti bagay pou lajan. Yo rele m Arnel Belizaire. pa gen yon sitiyasyon ekonomik k ap mete m nan pozisyon pou m fè betiz ou Andre Michel ap fè yo, pou m ap fè betiz yo man moun ki t ap goumen anfas Pastè k ap te di pa pran kontre se dyab la jodi a yo mete ansanm pou yo alimante ensekirite an Ayiti pou yo ka kenbe nou nan tete mwen menm mwen fè ladiferans sou tout fòm m pa kwè se sou relasyon santimantal relasyon familyal pou m ta Ou fè vijilans pwòp fanmi m pou enterè materyèl. Mèsi. Bon, m ap di byen, m ap pote de presizyon pou Depite Anel ki konnen ke li ka fè tout moun pè, ok. Ou k mèt mache fè tout moun pè kòm bandi, mwen ou pa ka fè m pè. Ou mèt site non m kòm enspektè polis. Ban m di w byen, Ley Diesel, radyo SCH 2000 se yon radyo ki konstwi depi 2003, ok. Mwen antre, m t ap travay Jakmèl, mwen antre Pòtoprens. Ok. Lè m rive an 2000, an, radyo a te gentan egziste depi avan mwen menm mwen antre Pòtoprens vin travay Pòtoprens. Lè mwen antre Pòtoprens an 2006, mwen vin ouvè radyo a. M kòmanse emisyon desè mwen Boutilye an 2006. M fè ennan ap fè emisyon desè e lè sa se te epòk Inivè FM ke sou Band FM te radyo sa yo, 2 radyo sa yo ki te plis ekoute alepòk paske mizik sèlman nou t ap jwe. Anmweyy radyo a te sou boudon, m vin lwe yon kay mwen menm sou Dèlma, lè m wè radyo a te twò anndan sou boudon pou anplwaye yo vin travay, mwen lwe yon kay sou Dèlma sou otowout Dèlma mwen mete radyo a nan men enjenyè Amilka. Anèl Belizè avèk epòk la se te mwen te gen Guerrier Henri ki t ap travay ansanm avèk mwen. ki on jou ki di mwen a depite Anel Belizaire bezwen yon kote pou l fè emisyon mwen di li a pa gen pwoblèm fè l vini n ap al ansanm lè depite a vini m di a fò ou ban m fò ou ban m yon pwopozisyon fò ou ban m yon pwojè demisyon wi avan paske m ka soumèt li a madan Lamòt pou nou kab pou kapab ou menm vin nan radyo a pou kapab fè emisyon lè l pote dokiman sa a ban mwen mwen m pa kache di w tèlman gen fot ladann se mwen Anel Belizaire ki chita m ap korije fot Sa m pa byen pè di w li. M pa p pè pou m di w sa. N ap korije fot ki genyen nan dokiman ke l te ban mwen an. Epi m pran li m soumèt li a Madan Lamòt. Epòk la Anèl ap pale, pale anpil, mwen di ak kay. Sen Ibè, e Anèl di l se kopwopriyetè RCH 2000. Kòman fè se ou pou ba l posiblite pou l fè emisyon an? Non. Li pa t janm nan radyo. An 2011 m ap di w wi, Gèye, li vin nan radyo a. Vini pou l fè yon emisyon ki rele Koulwa, Pawòl Palmantè wi. Pè kò pwopriyetè a la. Se manti lap fè monchè. Radyo a la depi 2003 wi Jerry ou konn sa. Lè sa se te mwen menm Leonel Morisseau enjenyè lagè. Misye vin nan radyo a l jwenn bon l jwenn Guerrier Henry nan radyo a kòm ap travay avè m nan radyo a wi. L jwenn Guerrier Henry nan radyo a. Si w vle w Guerrier Henry jounalis sot soti nan Signal FM li vin travay. Se Guerrier Henry menm ki fè ke m pran Anel nan radyo a wi. Kounye a, lè l vini nan radyo a, li vin nan lòt bagay li a Madan Lamòt. Mwen di Madan Lamòt, m pap travay ak misye kòm responsab nan radyo. Madan Lamòt di, a wi, m ap mete l responsab. Nan mete l responsab, m vin kite radyo a. Ok, men pandan m kite radyo a, mande Anèl si l pa sonje chèk ke mwen mwen m siyen a non radyo a. Pandan l kite radyo a, m toujou fè peyòl radyo a. Kay mwen lwe pou m met radyo a, Guerrier, misye pa janm peye kay la, m dwe katran kay. Lè m vini la a, an 2020, m vin pran radyo a, mwen dwe mèt kay la katran. Se deloje m deloje ki jiska mètnan m dwe dèt. Sit la pa logoutile kay pè a. Li pa janm peye pè a yon fwa. Se lè m vin la, jiska mètnan m dwe pè a toujou. Ok. Misye, misye dwe edh yo koupe kouran nou. M peye yon milyon goud edh. Leta pa vann moun frekans radyo. Se lwe yo lwe frekans radyo. Se menm jan ou te lwe yon tè nan men leta. Pèson moun pa gen dwa pou l pou l ba w pou l mete w ladann oubyen pou l vann ou ni yon frekans. Ok? Son se se pwopriyete leta ayisyen frekans la ye. Se kòm si ou lwe menm jan ou te lwe yon tè bò lanmè pou fon m pou pou fè biznis ou. Se konsa frekans radyo ye. Li pa t konn sa a. Li panse ke l ka li ka ale ba w l. Non se Konatel ki bay moun frekans. Frekans ou genyen an se lwe ou lwe l. A nenpòt lè Leta ayisyen ka, menm Karayib FM mwen la, si Leta ayisyen, ou nenpòt lè l ka di l kanpe li wi si l pa satisfè de sa ou te pwopoze ke w ap pa frekans lan. E e ou menm Sentubèra, a ki tit ou ap e Madan Lamòt se bèl menm. Ou ap aji ou menm? Madan Bèlmèt, Madan Lamòt se bèl menm, se byen familyal. Sa vle di ke mwen, mwen marye avèk pitit Madan Lamòt. Madanm mwen se dènye pitit Madan Lamòt. Map aji se sèl mwen ki ayiti la kap jere pou mal pou yo sa vle di se mwen ki fè pati fanmi an la se sèl mwen ki pwopyè ou wè si yo tout pa ta la se sèl mwen ki pwopyetè. Dont se ansyen madanm Anel Belizaire sim byen konprann byen Misye donk ou pa tande se konnen pa gen yon relasyon antre tande non jamè pa gen bagay konsa A ki moman, si pa t gen yon moman kòmsi kote Madan Lamòt te antann li, li te di, bon Anèl, mwen ba w tèl pouvwa, ou konprann, nou pa konn sa k te di, men sa k diskite a de, ou konprann, nan chanm, nou pa konnen. Pou eritye, pou eritye byen yon moun, se swa ke w marye avè l ou gen pitit avè l. Ou pa dakò avèk mwen, Alex, Ferdinand? Ae? An? Pou eritye byen w, si kounye a m bezwen eritye byen madanm ou, se swa ke m marye a fi a si w pa la, oubyen, si w kite a fi a, swa m marye avè li, oubyen m gen pitit avè l. Ok. Pa pa egzanp nan nan dosye nou te soumèt pou gen radyo a nan Konatel, eske non Ma Anel Belizaire li ladanl? Ki kote nou, pa egzanp nan Konatel li menm ki bay otorizasyon de fonksyònman pou radyo a, eske Anel gen dokiman nan menl nan nivo sa? Jamè, mwen ta di w lè sa Madan Lamòt poko konn si Anel egziste mwen di w, nou rekonèt Anel an 2012. Radyo a la depi 2003. Ou konprann? Manel Lamothe konn voye dè dokiman Anel al, tankou l ap di w lè emetè k vin sou non l. Non! Se moun ki gen radyo ki gen dwa fè kòmand emetè. Men lè w al dedwane emetè a, genyen m ka ban w emetè nenpòt moun ka al dedwane li, al pran li. Se pa pou ou l ye pou sa, se pou radyo a. Enben kòman kòman RCH toujou pa pa nan lè a kòman pwoblèm sa ka rezoud la a? Akote ke m fanmi, mwen gen yon manda konsilè ke Madan Lamòt voye ban mwen pou m pou tout bagay li gen Ayiti. Eske Anèl gen sa a? Anèl pa gen anyen kòm dwa. Se sèlman lap jwe sou afè bandi li, li ka kraze, ou wè lal anwo abouti lè lal kanpe anba isit la, se paske tout moun mwen mete anwo a pè li paskel se bandi, se sèl Ayiti wi ou ka bay Anèl pale sou radyo. Son bandi lontan tout moun konn Anèl kòm bandi. Pa gen moun ki pa konn Anèl kòm bandi, se pè nou pèl tou fè, tout radyo pèl yap bal pale, men legalman Anèl ta gen nan prizon. Lè sa l potko bandi a, li potko bandi konsa. Tout moun ap relem dim pran prekosyon manafa yon bandi wi ke bondye tande men ou menm ou genlwa pa dim sa la men nan tèt paw ou konnen manafa yon bandi tout moun konnen anel se bandi wi nou pare disa kiyès ki pa konn anel bandi Bago nan FM. Tout moun nou pap disa wi men pa gen moun ki pa konn anel son bandi notwa son bandi menm ya izo menm ya alanmò sanjou e kounya menm bandi parèy li yo pa renmenl paskel bay tout moun manti. Nou mèt vin tou, tande mwen m di moun sa wi, Guerrier m pral gen 50 ans a laj mwen m pa pè m pa pè mouri, se moun ki pè m pa pè anyen mwen menm. Ou konprann? Se pa legalman lap fè sa lap fè yo non, e tanpri lap pran radyo, lap lap bay tout moun manti. Sèl Ayiti m konn tou, banm di w bagay, Anel tout moun wè k ba w pale sou radyo paske yo pè w pou w pa touye yo. Se pou sa tout moun wè k antre nan yon bagay avè w paske yo se chèf bandi ye, se gang yo ye, sa fè nenpòt bagay.